Salutasyon tout moun depi kapital federal amerikèn nan Washington DC mwen se Jean Robert Philippe kap remèsye nou le fèt ke nou branche nan pwogram sa ki pase du lundi au vendredi a pati de 4 è de laprè midi kèlkeswa kote ou ye wap gade nou an jodi a se jedi 10 novanm 2022 nouvèl yo. Kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a Etazini, kontwòl Kongrè a toujou an dout akoz rezilta eleksyon yo poko klè nan kèk eta ameriken. Tanpèt twopikal Nicole touche tè nan yon vil eta Florid ki bay sou lanmè. Ayiti, yon manm tirès Sena ankouraje Senatè Joseph Lambert pou l demisyone kòm prezidan Gran Kò a. Jan nou di yo nap remèsye ou e nou di ou deja e byenveni nan emisyon nan edisyon sa a. Ebyen nouvèl yo pèp ameriken an kontinye ap tann pou konnen kiyès nan 2 pati politik yo Ozetazini ki pral kontwole Kongrè a nan moman bilten ap konte nan yon seri de eta. Valerio Saint Louis depi vil New York. Prezidan ameriken an, Joe Biden, jiskaprezan pa konnen si l pral travay ak yon Kongrè ki anba kontwòl Demokrat yo pou 2 ane k ap vin la yo, men li deja pwoklame laviktwa. Pandan ke laprès la ak ekspè yo predi yon gwo vag viktwa wouj Repibliken, sa pa t rive. Istorikman, nan eleksyon mi-manda yo, pati prezidan ameriken an ki sou pouvwa a yo lepli souvan konn pèdi. Men, Demokrat yo te ranpòte kous re-eleksyon difisil sa a nan plizyè kote, tankou Virginia, nan Washington, DC, sa ki te anpeche Repibliken yo jwenn yon majorite enpòtan nan Chanm nan. Reprezantan Repibliken an Kevin McCarthy ap toujou gen anpil chans pou l vin pwochen prezidan Chanm nan. Republicans will work with anyone who's willing to join us. Repibliken yo pral travay ak nenpòt moun ki vle rejwenn nou pou nou delivre nouvo direksyon sa a ke pèp ameriken an te mande. Men, analis yo di ke ajenda ak pouvwa li pral limite lè lap gen pou l jere manm Kongrè yo ke Donald Trump te sipòte. Analis politik Gareth Martin de Inivèsite Ameriken pou Sèvis Entènasyonal pale pou l di ke li pral trè difisil pou Kevin Martin, Prezidan Chanm nan, kapab arive kenbe kontwòl la. Paske ka a ki kounye a ap vin pi posib, se ke li ta ka gen sèlman yon ti majorite. Sa pral mande yon vrè konpetans e nan nenpòt sikonstans li pap fasil pou kenbe Chanm sa a ini. Genyen tou rezilta sere nan eleksyon pou Sena a ke anpil moun pat atann ki rive nan tout peyi a. Rezilta sa yo gen ladann yon viktwa enpòtan nan Nòdès eta Pennsilvani a kote ke John Fetterman bat kandida Repibliken an Doktè Mehmet Oz sa ki bay posibite pou yo kenbe yon majorite Demokrat nan Sena a. Right to choose. Pwoteje dwa fanm pou yo chwazi. Raising our minimum wage. Ogmante salè minimòm nou an. Fighting the union way of life. Goumen pou sendika nou yo. Swen sante se yon dwa fondamantal pou tout moun. Health care is a fundamental human right. Analis yo fè konnen ke priyorite sa yo ap difisil pou yo pase si Demokrat yo gen sèlman vòt Vis Prezidan Kamala Harris la pou deparye egalite vòt yo nan men Repibliken yo. The concern is that some of the issues that. Enkyetid la se ke kèk nan pwoblèm ke moun yo te vote kandida sa yo pou yo rezoud yo e sa ke yo te pwomèt nan kous elektoral la yo pa pral vrèman reflete nan aktivite tou lè jou yo. Pou yon dezyèm fwa nan 2 zan, elektè Jòjya yo ap kapab potansyèlman deside kiyès k ap gen kontwòl Sena Ameriken an nan yon dezyèm eleksyon espesyal ant Senatè Demokrat Raphael Warnock ak kandida Repibliken an Herschel Walker. Gen kèk elektè nan Jòjya ki di ke li enpòtan pou yo pa bay okenn nan pati yo I manda. think we just need to get back to middle of the road. Mwen panse ke nou jis bezwen retounen nan mitan wout la. Nou te ale tou twò lwen agòch, twò lwen nan enterè espesyal kèk gwoup moun. Fò n konsidere tou ke elektè yo okouran tou de depans k ap gen pou fèt pou chanje pouvwa a soti nan yon pati ale nan yon lòt. Se kòmsi ke lè nou jwenn yon bagay ki mache vrèman byen, nou baskile, epi n ale nan lòt fason an, epi, men, se sa l ye, sa se demokrasi. Antoulèka, nou poko ap konnen ki bò pouvwa ap balanse an final pazavan dat 6 desanm sa a, lè elektè yo pral gen pou chwazi ant Warnock ak Walker. Pou voa News nan Atlanta, Jòjya, se Catherine Gibson ki ekri tèks orijinal la, e adaptasyon pou voa Kreyòl, Valerio St-Louis, depi Nouyòk. N ap kite Nouyòk, n ap desann nan Eta Florid kote n pale nan 2 kominote kote elektè sa yo pa vote an favè 2 ameriken dorijin ayisyèn ki t ap chache yon pòs eli lokal. Nou pral jwenn Jude Deronceau. Se nan kad eleksyon mi-manda yo Ozetazini ke voa Kreyòl te retwouve l prezan nan 2 vil amerikèn nan Eta Florid lan kote ke te genyen 2 ayisyen. dorijin ki tap kouri pou pòs City Komisyonè nan Lauder Hill ansanm avèk Oakland Park. Jounen jodi a, rezilta eleksyon yo ofisyèlman yo deyò. Nan Lauder Hill, Florida, se Miguelay Pierre, dorijin ayisyèn, ki te fas a fas avèk Denise Grant, dorijin jamayikèn, pou pòs City Komisyonè sit nimewo 4. Monde qui sortit en deuxième position et qui remportait deuxième siège électoral City Commissionnaire, c'est Stephen Hans qui finit avec 3797 voix, soit 23,88% électorat dans Oakland Park, Florida. Entre Oakland Park et Lauderdale, Florida, jus de Vous pour à Créole. Nap toujou rete nan eta Florid kote tanpèt twopikal Nicole enben li touche tè nan eta Florid nan yon ti vil ki bay sou lanmè Serge François Michel. Ebyen wi, tanpèt twopikal Nicole frape Florid kòm siklòn jodi jedi an kote l pote ale rès pwoteksyon ki te rete pou yon pakèt bitasyon sou plaj ki te deja pèdi miray ki te bare yo lè siklòn Ian te pase sèlman kèk semèn anvan. Nan Daytona Beach Shores, dlo oseyan ki monte 17 wotè te menase fondasyon pou pi piti yon douzèn kondominyòm plizyè etaj ak lòt kay. Tanpèt la kouvri bonè maten an prèske tout eta Florid ki deja bouke ak move tan sa. Siklòn nan touche tou eta Jòji ak Kawolin yo. Van k ap fè dega rive nan jiska 750 kilomèt ak sant eta nan kèk direksyon. Pandan Nicole vire nan nò, kidonk li bay sant Florid la do, jedi maten, otorite nan Daytona Beach deklare kèk kay plizyè etaj kote moun abite sou kot la kòmkwa yo pa gen sekirite e yo te mache frape tout pòt pou di moun yo ranmase afè yo e jete yo. Serge François Michel, voa Kreyòl. N ap kontinye avèk nouvèl yo, nou di w Wo Komisè a Nasyon Zini pou Refijye yo mande peyi nan Karayib la, patikilyèman Chicken Caicos avèk Repiblik Dominikèn pou yo fon kanpe sou depòtasyon Ayisyen y ap fè k ap viv lakay yo san dokiman legal Sandra Lemaire. Nan yon nòt pou laprès li voye bay voa, Wo Komisè Nasyonzini pou Dwa Moun nan, Volker Türk, fè konnen li mande Repiblik Dominikèn sispann depòte Ayisyen. Türk di, Sa gen yon semèn mwen mande pou depòtasyon Ayisyen yo sispann akoz kriz dwa moun ak imanitè ki genyen nan peyi a. Sa twouble m pou m wè Repiblik Dominikèn kontinye ap depòte Ayisyen pa lafòs. Komisè a di pou li menm zak vyolans, vyolasyon sistematik dwa moun ak ensekirite a ann Ayiti p ap kreye yon anviwònman pwopis pou Ayisyen tounen nan peyi yo. Li di, Mwen reyitere apèl mwen lanse bay tout peyi nan rejyon an, pami yo Repiblik Dominikèn, pou yo sispann depòte Ayisyen yo. Turk mande responsab dominiken yo tou pou yo ogmante jefò yo pou kontre zenofobi, diskriminasyon ak lòt entolerans ki baze sou nasyonalite, ras, orijin etnik oubyen stati imigrasyon yon moun. Voa Kreyòl mande anbasad Repiblik Dominikèn nan Washington fè kòmantè sou nouvèl sa a. Nou poko jwenn repons. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl. Washington. N ap remèsye tout telespektatè n yo, tout oditè nou yo tou. Ebyen, n ap remèsye lefèt ke w branche sou Lavwadlamerik e emisyon sa a soti nan kapital federal amerikèn nan, Washington DC. Branche Twazyèm Mitan du lendi au jeudi a 5 è tapan sou platfòm Lavwadlamerik Kreyòl yo avèk Jacquelin Belizaire. Jean-Robert Philippe, Valérie saint Trois journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec une invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Débat a continué après États-Unis avec Canada et sanctionné Senatèr, ansè senatèr Yuwe Latotu, avèk prezant senat Joseph Lambert, nou pral jwenn pou sijè sa, nou pral jwenn korespondan nou Matiado Vilme k ap ban nou plis detay sou deba sa yo. Siyatè deklarasyon konjwent 25 oktòb 2022 yo pa sispann poze kesyon sou sanksyon peyi Lèzetazini ak peyi Kanada pran kont prezidan sena ayisyen an Joseph Lambert ak ansyen senatè Youri Latortue ke yo menm tou se inisyatè lide pou gen yon konpwomi istorik pou peyi a par deux pays, le Canada et les États-Unis, est-ce que M. Sayo, concerne les États partis de cette résolution des Nations Unies, Est-ce que régime de sanctions de prend prend prend compte est est que que les autres états qui même partis dans la résolution ça Est-ce que yo prend des dispositions Nous interrogeons tout, à savoir, Dans le cadre de résolution sa a, li te kesyon pou ke genyen yon komite de sanksyon ki mete sou pye. Eske komite de sanksyon sa a li konstitye deja ou eske se de fason bilateral ke 2 peyi sa yo, yo deside pran dispozisyon ke yo pran? Ansyen senatè Jean Renel Senatus ki te prezidan komisyon sekirite ak jistis nan senkantyèm lejislati a Di li wont pou pasivite egzekitif la nan kad dosye sila. Sanksyon pa rapò avèk sa yo ta repwoche mesye yo de penal, tankou yo di yo nan dwòg, yo nan trafik blanchiman oubyen sipòte gang. Sa yo se de enfraksyon penal. Ayiti se yon peyi kòm tout lòt peyi, sof nou ka gen enstitisyon nou yo ki an detrès. Men si lè ta rive ke on peyi tankou Lèzetazini Damerik, on peyi kankou Le Kanada, La Frans ou tout otro peyi, li di sitwayen sa ki gen yon notoryete, ki gen yon renome ou di mwens ki nan tèt yon branch nan Leta, li genyen dè enfraksyon ke l komèt, le premye devwa de pouvwa ayisyen yo se mande aske yo kominike l dosye sa paske leta dwe ranpli devwa regalyen l pou li pwoteje nasyonal li sa poko fèt. Sepandan, Senatè Patrice Dumont envite Senatè Joseph Lambert pou demisyone nan tèt ti rès Sena a. Yon demach selon Senatè Dumont kap pèmèt Senatè Lambert genyen tout latitid pou asire defans li devan sa yo repwoche l. Nap raple, se pou trafik ilegal gouvènman ameriken ak peyi Kanada sanksyone epi koupe viza Prezidan Sena Ayisyen an Joseph Lambert ak ansyen Senatè Youri Latortue. Toutfwa, akize yo deja anonse gen yon kabinè avoka ki pral defann yo nan kad dosye sila. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Nou va jwenn korespondan nou Yves Manuel li menm ki pral apwofonde pi lwen toujou pou l apwofondi sijè sa pou nou sou demand senatè lwès la Patrice Dumont fè pou l mande oubyen pou l sigjere oubyen pou l ankouraje senatè sidès la Joseph Lambert pou l demisyone apre akizasyon k ap peze sou do l yo. Reyaksyon yo kontinye ap tonbe nan klas politik la konsènan sanksyon peyi Kanada ak Lèzetazini pran kont ansyen senatè Youri Latortue ak prezidan sena ayisyen an Joseph Lambert. Pou ansyen senatè Nenel Cassy, fòk gen verite ki blayi sou akizasyon grav sa yo ki peze sou do ansyen kòlèg li yo. Se byen malere ke n tande gen de dispozisyon ki pran kont Senatè Youri, Senatè Lanbè. Nou swete ke jistis fèt pou yo, paske m ap tande yo, yo di ke yo inosan. Men de lotre kote, yo di ke yo gen de responsablite. Nou menm, kòm moun ki t ap fè politik avè yo, nou ta byen renmen genyen tout verite sou kesyon sa a. E nou pa ka di ke nou pa konnen yo. Nou wè yo sou echikye a e nou swiv pozisyon yo. Alòske bò kote pa l, nan yon korespondans li adrese jounen mèkredi an ak Senatè Lambert, Senatè Lwès lan, Patrice Dumont, mande kòlèg li pou demisyone. Demisyon sa a, selon Patrice Dumont, t ap pèmèt Senatè Lambert defann tèt li jan li te anonse sa. Patrice Dumont, nan lèt sa, konvoke asanble senatè yo nan lide pou bay swit nesesè ak demand lan. Nenel Cassy ki di li klin tankou Mistè Klin, kidonk li pa nan okenn afè louch, soulinye sanksyon sa yo ta dwe sèvi klas politik la de leson. M s on pitit malere ki sòti nan milye peyisan. Mwen vin Pòtoprens, mwen pran tout dispozisyon. Pou m pa antre nan anyen ki pa bon. Pou m pa antre nan anyen ki louch. E sa k fè mwen ka toujou di sa, mwen klin. Manm Sektè Demokratik ak Popilè an di l regrèt le fèt ke tout apèl estrikti sa a konn fè pou rezoud kriz ayisyèn nan pa ekoute. Nenel Cassy pa met dlo nan bouch li pou repwoche kòlèg li yo ki pa janm gen kòm sant enterè pèp ayisyen an. E map di aktè yo, si gen de bagay kap pase la se yo ki koz, paske mwen menm sdp toujou mande yo met tèt yo ansanm. Nap solinye pandan tan sa gen gwo avanse ki kòmanse fèt nan negosyasyon politik yo, gwoup konpwomi istorik la ki gen nan tèt li doktè Emmanuel Ménard ak ansyen depite Abel Descollines chita pale de manyè separe jounen jedi an ak premye minis Ariel Henry san konte Fritz Alphonse Jean, prezidan eli Akò Montana a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Toujou nouvèl konsènan peyi Dayiti, Polis Nasyonal la boukante kout zam avèk nèg ame ki tap chache pran kontwòl yon komisarya tou pre kapital la Pòtoprens. Nou pral jwenn Renan Toussaint pou plis detay. Te gen gwo tansyon nan zòn Kafou Fèy presizeman Savann Pistach byen bonè jedi 10 novanbr 2022, pandan plizyè èd tan nan moman nèg ame k ap chèche pran kontwòl plis tèritwa t ap eseye pran an otaj sou komisarya polis Savann Pistach lan, bilan yon prezime bandi mouri nan boukantay kout zam ak lapolis ki te rive an ranfò, yon zam sezi, anpil moun kouri kite kay yo al pran refij lòt kote. kote pou li mande non sèlman pou kont lavi chè men tou manifestasyon te gen lòt objektif tou se mande demisyon premye minis Ariel Henry sou pouvwa a. Nan lòt pwen k ap domine aktyalite a toujou nan yon entèvyou doktè anfen direktè medikal lopital Sen Nikola nan Sen Mak doktè Frantz Alexis ebyen li konfime bay Lavwadlamerik ke yo rive jwenn plis pase 30 moun ki touche avèk maladi kolera oubyen ke maladi kolera Touche, yon repòtaj Junior Assign depi vil Sen Mak. Bay Lavwadlamerik, direktè medikal lopital Sen Nikola Sen Mak la, doktè Frantz Alexis, konfime yo rive jwenn plis pase 30 moun ki touche pa maladi kolera a, yon moun deja pèdi lavi li ak 300 ka sispèk soti 24 oktòb 2022 a pou rive jouk jounen jodi a. Premye ka kolera ki te sanse konfime nan lopital la. Nonb de ka yo toujou ogmante de jou le jou. Jiska jodi an, nou gen anviwon plizyè santèn de ka ke nou gen tan resevwa. Bon, jeneralman, ka nou te jwenn an premye se yon ka ki te soti Drouin. Apre gen de ka ki soti Liancourt, Petite Rivière, Machan Desalin, e gen de ka tou ki soti anndan vil Senmak lan, sitou nan yon rejyon ki rele Blòkòs e Senpyèm, seksyon. Lè nou te konstate ke nonb de ka yo ap ogmante, nou te oblije donk rapid fè yon estrikti dakèy donk pou malad sa yo. Dizon nou te monte yon CTC donk ki te pèmèt nou pran an chaj malad sa yo. Daprè Ronsard Prézandieu, responsab sant kolera nan lopital Sen Nikola Sen Mak la, fwaye kolera a, se nan zòn Bokozèl li chita. Doktè Ronsard mande ak tout moun pou pote kole pou kwape maladi a nan vil la. Ke m panse li ekstrèmeman enpòtan pou tout moun kontribye nan sans sa a, pou flewo a, pou chèn de transmisyon an pou wè kòman nou ka stope l, paske aktyèlman la, Nan Latibonit, presizeman a Senmak, nou gen anviwon 300, 350 ka sispè nan dè zòn avwazinan. Nou gen plis ka ki soti ke nan zòn Bokozèl. Nou gen ka ki soti ke Fòsonde, Vila, Lyankou. Direktè medikal lopital Sen Nikola a, Frantz Alexis, mande popilasyon fè anpil pridans Akòz kolera a, li bèl e byen prezan nan site Nisaj Sajè a. Nan lòt pwen k ap domine aktyalite a, nou prale nan Sharm El Sheikh ki nan Ejip, kote ke somè Nasyon Zini sou klima a ap dewoule. Ebyen nou gen sou plas Philip Corker, li menm k ap ban nou detay sou deba sa a e sou gran rasanbleman sa a ki kòmanse lòt bò a depi dimanch. C'est un scandale selon trois ONG qui ont noté aujourd'hui une augmentation du nombre de lobbyistes des énergies fossiles à cette COP27. Les trois groupes, dont Global Witness, disent avoir compté 636 personnes liées à des entreprises de combustibles fossiles sur la liste provisoire des participants à cette réunion. Il s'agit d'une augmentation de plus de 25% par rapport aux 503 lobbyistes des énergies fossiles inscrits pour les pourparlers sur le climat de l'année dernière à Glasgow. Certains de ces lobbyistes du secteur pétrolier et gazier sont inscrits en tant que membres de 29 délégations nationales. Des exemples, le Canada, la Russie et les Émirats arabes unis, c'est là précisément qu'aura lieu la prochaine conférence des Nations unies sur le climat. Ces ONG ont comparé la présence de ces personnes lors d'une conférence sur le climat, aux lobbyistes du tabac lors d'une conférence sur la santé ou de marchands d'armes lors d'une convention de paix. Les entreprises d'énergie fossile ont aussi été la cible d'une rare manifestation, ici à la COP27. Un groupe de militants pour le climat a manifesté contre les grands pollueurs. Et ce jeudi également, quelques dizaines de militants ont organisé une manifestation silencieuse pour dénoncer les violations des droits humains dans le monde, notamment ici en Égypte, le pays hôte. Philip Crowther pour VOA Créole, à Charmel sheikh E tankou nou prezante w chak jedi, jodi a nou pral jwenn Jeanty Augustin depi Miami ki pral prezante n ribrik ki rele Koze Fanm. Riva Neril Presil fèt Nouyòk, men grandi Ayiti. Manman l amerikèn, papa l ayisyen. Ak 16 lane, fanmi l te oblije kite Ayiti akoz pwoblèm politik yo an 2004. Kisa Riva fè pandan li rive nan peyi Etazini? Lap eksplike nou. Lè m te kite Ayiti, mwen te ale High School pou Vwa, Mizik, Pèfòmans. Epi mwen te ale Inivèsite Nouvèl Òleyan, mwen te al etidye Mizikoterapi. Se tankou on konbinezon de Sikoloji avèk Mizik Epi yo konbine yo, yo fè yon metye nan sa. E m te gen chans, lè m te lekòl Nouvèl Òleyan, pou m te travay avèk yon direktè mizikal ki te ayisyen, e ki te soti Senterèz. E donk, li menm li te fè yon gwo senfoni, jwe yon seri de mizik e tradisyonèl. E se mwen menm li te mete chante ansanm avèk lòt. Nou te fè yon aranjman de twa fèy, pa egzanp, epi yon gwo senfoni k ap jwe vyolon, k ap jwe tchelo dèyè do m nan. Donk, sa te vin pi E m ankre m nan mizik ra, e pa rasin, nan mizik tradisyonèl yo. Riva se yon moun k ap evolye nan plizyè domèn, tankou, dans, mizik, penti, fè bijou, eksetera. Men ladan yo, li toujou kenbe kilti ayisyèn nan kòm idantite l. Tout sa ke mwen fè, baze sou vodou, sou kilti ayisyèn, sou tradisyon nou. Mwen renmen e m konsidere tèt mwen tankou yon moun ki la pou prezève kilti a, kòmsi pou mwen kontinye e anbeli kilti a, pou m pataje bèl aspè nan kilti nou an epi pou m enspire lòt moun pou yo fè menm travay sa. Riva te kòmanse aprann dans depi Ayiti, men pou li, dans lan pi pwofon ke sa. Pou sa, li chèche konnen koneksyon ki gen ant dans tradisyonèl yo ak vodou. Lè m vin pa bò isit, mwen pran anpil kou fòlklò, men mwen remake ke lè moun ap anseye klas yo, Yo aprann mouvman yo, rit yo nan yon sans jeneral. Kòm si, ok, yan va lou, epi ou wè tout klas la ap fè yan va lou, tout moun swe, tout moun kontan epi al lakay yo. Men mwen gen yon mank de koneksyon avèk ki kote yan va lou a soti, ki enèji ki asosye avèk yan va lou e ki lespri, ki lwa. Paske se pa yon dans ke nou fòme anndan salon. Dans sa yo, yo baze, yo soti, rasin yo se nan perisil yo soti, se nan seremoni vodou. Donk se pou sa mwen vin chwazi kreye yon sòt de workshop ke mwen fè de seri kote ke mwen aprann nan chak klas nou fokis sou yon sèl rit a la fwa. Donk jodi a se mayi epi nou tou pale de koulè, de rit, de enèji, de eleman, de lwa. Viva pa janm pè idantifye l ak vodou. Li te marye nan lane 2017. nan yon bèl dekò gede. Li toujou ap chante mizik lwa, malgre li konnen tout kritik ki genyen sou moun k ap sèvi lwa. Nou nan mwa gede, l ap pale nou de gede. Anpil moun wè gede tankou lanmò, simityè, de bagay ki efreyan, de bagay ki sal. Men kisa ki gede vreman, se yon kontinyasyon de lavi, paske lanmò an se jis yon lòt etap nan lavi an, se pa kòm si ou mouri epi se yon fen, se yon, se yon yon sèk ke li vin, ke li vin fè tankou e lavi, lanmò, e tout bagay sa yo, se pou sa tou lè n ap danse rit yo, Se tankou nan rit banda a, se yon rit kote ke gen anpil gouyad paske se menm sèk sa ke nap fè pou nou kreye lavi. 12 novanm Miyami, 19 Nouyòk, 26 Kanada, Riva ap kontinye fete Gede ak tout moun ki renmen kilti peyi a. Jeanty Augustin Junior, Nouyòk, pou Lavwadlamerik. Donk, pran kreyon nou make randevou sa ke Jeanty Augustin pale nou nan okazyon mwa Gede a ke nou sot tande repòtaj la la, ki se yon repòtaj ki enpòtan. Nan lòt pwen ki te domine aktyalite a, anfen, ki sans l ap domine aktyalite a, lendi k ap vini la a, gen Prezidan Joe Biden ki gen yon gwo rankont, n ta rele yon rankont entènasyonal, avèk Prezidan Chinwa Xi Jinping. Nou raple w ki fèk jounen yon manda e nan pati kominis chinwa, enben rankont sa a li gen enpòtans pou 2 peyi yo, 2 puisans ekonomik mondyal yo, enben se yon rankont gen anpil sijè ke 2 lidè yo pral pale, pa egzanp daprè tout ekspè yo di ke kesyon Taiwan nan pral nan kalandriye diskisyon an, lòt kesyon se kesyon lagè a an Ikrèn, li pral nan kalandriye diskisyon antre 2 lidè sa yo. Epi tou isit o Etazini tou nou raple w ke yè Prezidan Biden te bay yon konferans de près kote ke li menm li rekonèt ke pou li menm eleksyon an pat gen pwoblèm, t gen dè difikilte se vre men li di ke prediksyon ke joun medya yo te fè tou kòm tou ekspè yo te fè pou te di ke Repibliken yo tap fè yon sèl vare sou eleksyon pou yo te tou toupiji Demokrat yo pou yo te pran prèske tout syèj yo nan men li di yo ke Erezman sa pap fèt e sa pap fèt menm lè ke li rekonèt ke gen pou gen yon pakèt posibi gen posibilite pou yo pa ta si yo ta pèdi kontwòl pa egzanp chanm depite a enben yo pap pèdi l avèk anpil vwa donk ap y ap toujou genyen e lide a lanse mena a lanse avètisman pou di ke li pap tolere yon seri de bagay gen de bagay ke si repibliken ta pran kontwòl chanm depite a ebyen gen de pwopozisyon lwa k ap vin devan l, ebyen li pare pou l kenbe plim li pou l vito, pou l mete, poze veto l sou pwopozisyon lwa sa tou. Epi demen vandredi 11 lan, n ap pale vandredi 11 novanm nan, se yon jounen espesyal ozetazini, donk se ferye, e men se, se fèt veteran yo. Veteran yo nan okazyon sa a, Lavwadlamerik prepare yon pwogram espesyal pou nou, pou li jisteman e. Pale nou de enpòtans fès sa genyen pou Etazini sitou pou konbatan yo, m nan pale w moun ki te patisipe nan lagè Etazini mennen aletranje eben se moman sa kote yo rann e ameriken sa yo vayan sòlda sa yo se kote sa e moman sa ke pèp ameriken an rann yo Omaj. Epi tou n ap di w ke nan lòt pwen ki sanse te tou domine aktyalite a tou se, nou pale de eleksyon an, nou pale w tou de lòt sijè, pa egzanp apèl Nasyonzini lanse bay otorite dominiken yo pou l pale egzakteman de, pou l mande, pa sèlman otorite dominiken yo men lòt peyi nan rejyon sa, se Wo Komisarya a ki mande pou ke peyi sa yo pou yo fè yon kanpe oubyen pou yo ralanti sou depòtasyon y ap fè kont Ayisyen y ap pran y ap depòte, men Ayisyen k ap viv nan peyi yo trè sètènman san dokiman legal. Epi nou gen GARR tou li menm k ap defann refijye yo tou, l te pibliye dènyèman la tou yon rapò sou kantite Ayisyen ke Dominiken yo voye retounen an Ayiti. Vwala, nou rete kwè ke se tout pwen sa yo, jan m di w la, donk demen nou gen yon pwogramasyon espesyal nan okazyon Jou Veteran yo, se moman ke nou menm nou envite w, epi nou remèsye tout moun ki te branche sou nou, ki t ape swiv emisyon sa a jodi a, se jedi, epi nou remèsye tout telespektatè nou yo ki te la, n ap remèsye chèf sèvis la Sandra Lemaire nou wè ki te anba live la tou, te gen Madam Sen Lwi, Madam Cadet, alò m pa vle fè twòp bagay pou moun pa fè jalouzi, m ap di tout moun pase yon bòn apremidi. Now ankò Jacquelin byen an vakans byen merite babay tout moun.